Zanmi fanatik TV lakay Haïti pwen kòm yo, ankò yn fwa nou tounen lakay ou e avèk nouvèl video sa ki nou pote pou ou. E son videyo ki tris men ki pa yon sipriz paske se pa jodi a bandi ap touye polisye se pa jodi a bandi ap mete lapolis ajenou se pa jodi a bandi ap koupe tèt koupe men e pete tèt lapolis malerezman pa janm gen yon repons ki bay bò kote Edonk, lapolis lan, presizeman Frantz Elbé ki se direktè jeneral polis la, ki pa janm pran pozisyon malgre kantite polisye k ap mouri, enspektè mouri, komisè mouri, e ajan mouri, e misye rete silans. Li rete silans, li pa janm di anyen. Enben, jodi a la a, nèg Vitelòm yo ki yo menm sèke. E nan anbiskad yon bakòp polis, nou pa bezwen di w ki lòbèy ki fèt, nou pa bezwen di w e doke ki deblozay ki fèt, nèg yo anvayi e nou pral fè w tande kri la a kòman divès polisye t ap rele anmwe, t ap mande sekou men malerezman pa t genyen sekou ki bay e pa t genyen moun ki vin pote lamen fòt bay polisye sa yo, ebyen genyen 3 Polisye ki mouri gen yonn ki blese ki grav lopital e gen yon lòt tou e kadav sa a nèg yo ale avè yo donk se travay nèg yo sa depi yo fin touye yon polisye yo pa kite kadav la pou lapolis jwenn yo tou ale avè l nou pa konnen kisa yo al fè si se boule si se manje si se vann tou yal vann nou pa konnen men sof ke grenn bagay nou ka di w nèg sa yo pa kite kadav polisye yo fin touye atè depi yo touye w Yo tou pran kadav la, yo met nan machin yo oubyen yo pote l sou do yo, y ale avèk yo. Enben, polisye sa yo ki yo menm tonbe la jodi a, nou pral envite w wè foto kèk ladan yo, nou pa gen tout foto yo. Ou pral wè se de vanyan jèn gason ki yo menm te ka kontinye ap itil peyi a, ki te ka kontinye ap bay sèvis yo avèk kominote ayisyèn an men se byen domaj nèg yo antre nan enstitisyon pou yo travay pou yo bay kout men ak peyi a men kisa jodi a la yo resevwa kòm rekonpans ebyen se bandi ki retire lavi yo e manman papa fanmi kouzin kouzen e polisye sa yo se 2 men nan tèt se gwo rèl pèsòn paka kenbe kò yo donk se sa ki ayiti a jounen jodi a. Bandi pa genyen pitye pou lapolis, ebyen gen yon lè kap rive nou pa konnen kiyès nan 2 kan sa yo kap genyen eske se bandi oubyen lapolis. Antouka nou pral envite w gen plis detay nan videyo sa. Rete konekte bòn ekout tout moun, bon vandredi nap tounen. Polisye tiye pa Vitelòm oubyen pa gang Vitelòm nan jodi a. Nèg yo pete kout bal E se pa ti bagay piti ki pase an, polisye yo t an gran difikilte. E gen youn nan polisye sa yo, daprè sa yon ajan te di m, ta sanble nèg yo ta pati ak kadav misye, paske yo pa jwenn li. Gen yon lòt polisye ki blese pa bal ki aktyèlman a lopital. E sa t fè gen yon veritab skandal jodi a nan komisarya Petyonvil, paske yo akize komisè la Aladin se misye ki ta koz lanmò polisye sa yo e polisye yo egzije tèt misye pou misye pa rete kòm komisè a Petyonvil men m te di nèg yo sa deja e paske nou pa tande m m pa polisye men m ap analize m konprann m konprann ann tande kri polisye yo. Nèg yo fèmen nou la nan zòn metivye pou pran doko nèg yo fèmen nou la nou gen plizyè polisye atè gade kòman nou ka fè alèt la pase pou nou jwenn sipò doko doko pou ale sou metivye plizyè polisye touche avèk nou nou konn vwa sa. Wè. E pa manti misye ap fè e se polisye sa yo t sou ekran. Ok se polisye sa yo sitou nan metivye dokwa menm nèg yo se sakaje yo sakaje paske polisye sa yo sak rive yo pran nèg yo nan anbiskad se nan anbiskad yo al pran nèg yo epi ki vin bay ka sa kòm rezilta eeeeeh ba yo anpil ahh ba yo anpil wi se pa ti bagay piti non. kap pase nan peyi an la. Se pa, e pa ti bagay piti kap pase la non, nou gen dwa minimize li. Sa a diyo ke nèg yo al pran nou anbiskad nan Metivye, Franswa, Bojan, Doko pou pi piti gen 3 polisye t mouri. Nèg yo dim se 4, plizyè ajan dim se 4 polisye ki asasine. paske yo ta jwenn yo rekipere 3 kadav, yo di gen yon lòt polisye nèg yo ta pran e bandi yo gentan pati ak kò misye e gen youn ki blese griyèvman, yo transpòte misye urgence a lopital. Men peyi a wi. Ba yo anpil. Ou wè s nan boko kel te simo, udmo swat whatever kòl ye a pote nèg yo sekou anlè a gen nenpòt ki 3 polisye ki gintan mouri anlè a pote nèg yo sekou nèg yo se moun menm jan a tout moun mezanmi pote nèg yo sekou anlè a. Sak tris lan, polisye yo ap mande pote ranfò, pa gen ranfò, alòske bandi yo menm jwenn ranfò an kantite. Lè gen 25, 30, 50 bandi k ap deplase ak zam, poko gen de twa polisye ki ateri pou al ranfòse nèg yo. Tèt tout responsab cho, pase gen bagay la m pa oblije pase, men m genyen yo, tèt tout responsab cho, yo pa konn gon plan pou yo sòti, yo pa konn kisa pou yo fè pou yo atake, yo pa konn anyen pou yo fè, tèt yo cho. Alòske bandi yo menm kontinye ap frape, bagay yo trist, bagay yo grav, m pa konnen men, dènye sa m ap montre n la, pou m montre n pouvwa nèg yo, sa se Atabar 70, m pa konnen si machin sa pwobableman, m pa konnen si son moun ki te sou li, ki gen lè te kanpe. Yo genlè debake yo pran machin nan yo kouri ak li epi nèg atè yo ap pete bal la se atabar 70 selon sa zanmi an tap pale an rapòte e nou ka gade yon seri de bèl konstriksyon ki nan zòn sa a sa di bèl kay ki konstri jodi a se bandi kap fè lalwa se bandi kap deside eske ou ka dòmi nan kay la eske ou paka dòmi ladan l. Bon mesye, mwen m pa gen anyen m pral di an plis. Yè m te pale, sèlman sa m ka di la pnh. Nou son enstitisyon, n ap fonksyone, chak jou n pèdi polisye, jiska prezan gen polisye la fon ki nan men izo anba a, Men n genyen la a yon grenn polisye la menm kadav misye ta nan men bandi, nou gen 3 kadav ankò, sa di nou gen anviwon 4 kadav sou bra nou, plis lòt polisye k blese, e jiskaprezan sitiyasyon konplike, pa gen moun ki konn sa k ap pase Pènye e lotbò Vivi Mitchèl aswè a, n pa konnen, sitiyasyon konplike mesye, pa gen anyen m ka di nou. Se nou ki fòs legal, nou gen zam legal. Se nou menm ki ka deside kisa n vle. Eske jan m te di yè n ap kontinye ret tann lòd pandan nou menm n ap mouri? M pa konnen. Eske n pral tonbe an rebelyon? M pa konnen. Sof ke gon bagay pou n fè pou n sove tèt nou. Paske l pa nòmal mesye pou yon polisye, yon nèg w al lekòl ou pase mizè w grandi kòmsi pou wè w ap pèdi potorik gason sa yo nan yon peyi. Kiyès k ap lage yo atè? Ti vagabon. Ti vagabon ak sapat, ti kokorat tou sal kap vide bal, semèn pwochèn ma montre nou un peu nan ti vagabon sa yo kap vide bal sur des policiers formés à l'académie. Et chak policier tonbe aucune réponse appropriée, aucune réaction, menm yon jès ke yo pa fè. M fè tout yon ane ap denonse Vitelhomme et ses cliques, au contraire, nèg nan la presse en Haïti, Yo vann misye kòm antreprenè, kòm homme d'affaires, kòm agent de développement, men rezilta jodi a. Misye gen polisye kap ki nan gang avèl. Tout moun konn sa. Pa gen pwoblèm, yon jou na konprann. Pa gen pwoblèm. Sof ke sonje sa m di nou mesye. Menm moun nou di pap ba nou lòd yo, se nou kap ba yo sekirite. e se nou kap pèdi, se nou kap tonbe. E lè nou an difikilte, nou wè kòman sa pase, kòman l fini. M pa gen anyen m pral di nou non, nou gran ti moun nou konprann. Si n vle na konprann. Asime responsabilite n. Bonsoir Haïti, bonsoir le monde. Sèl nou wè kiyès. Civil son nèg ki toujou ap fè deba nan lari. E franchman, m wè misye sou rezo yo, epi Euh sa atire atansyon m, m di fòm fon ti pale a misye donk nap fon ti pale avèl pita ok. Mesye sa yo t sou ekran la la sosyete daprè konsiltasyon avèk plizyè polisye ki dim ki konfime m sa paske yo te voye yo ban mwen men m pat vle pataje yo konsa pou m pa fè pèsòn tò men plizyè polisye konfime m yo dim wi donk se yo. Eske n sonje sa m te di yè? Se pa bouch kabrit m genyen non. Gen yon polisye yè ki ekri m pandan m ap pale, epi misye ap tante kanmenm pou l pwoteje la pnh. Finalman misye rann li kont ke m te gen rezon nan sa m t ap di yo. Paske ki sa k pase? M di nèg yo, e sa t fè yè mwen te repase mesaj Jean Lucien Joseph lan, Son fòm de boustè m te bay polisye yo. Paske si nèg yo pa aranje yo pou yo fon revolisyon yo menm, nenpòt jan sa ye, ep se yo kap wèl. Bon m repran sa m di a. Si polisye yo pa aranje yo pou yo fè yon revolisyon pou yo menm, se yo kap wèl. Se yè m tap pale non. Tout moun ki sou ekran la se polisye ki malerezman asasine. Gade kòmsi, gade yon seri de nèg, bon gade premye patnè sa, e m gen enpresyon y ap chèche kadav misye yo poko jwenn li jiskaprezan, selon dènyè enfòmasyon m te jwenn bò kote yon polisye. Premye patnè w wè ki a chèn nan kou l la. Daprè enfòmasyon m te jwenn, ta sanble yo, non sèlman yo tire misye, E bandi yo jwenn tan pou yo ale ak kadav Vizieu. Ki sa k pase? Depi yè, genyen plizyè sinyal ki te lan bavo bay nan zòn anlè Petyonvil. Kote bandi vle pran zòn sa yo lajan kontan. Men sa fè kelke tan, mwen te sinyale nou, Gen yon seri de zòn nan Petyonvil, sou Dupont, Girardeau, zòn Dyèg, chèf gang Vitelòm bezwen kontwole zòn sa yo. Hum! M pral montre n kòman peyi a difisil. Ou konn ki mesaj ki lanse la a? Gon mesaj ki lanse ki di ke Polis Nasyonal an feblès. Se yon zòn ki kapab gon ti pwoteksyon son chèf gang ki pou ladanl. Bon m repran sam di a poun pa defòmel. Ou wè sak rive la son mesaj ki voye. Mesaj la di ke pnh pa kapab se yon kote t gon chèf gang ki kapab. Poukisa? Sa fè kelke tan vitelòm ap tante poul atake zòn sa yo. Men le simple fait ke te gen Alex ki te la misye pat janm kapote boure konsa. E sa te fè menm nan konferans de près ke misye bay, misye denonse Alex kòm polisye nan gang. Se vre Alex nan gang. Men Vitelhomme te pè Alex. Vwala ke kounya la, bon, yo tiye Alex, menm pa vle la polis ki touye misye, mdou konplo pi fò a se yon ga. Yo imedyatman yo asasine Alex, Vitelòm pran l anlè a nèt pou li, tout zòn ke Alex te kontwole yo, Vitelòm kounya met pye l atè e misye fè dega. Tande byen wi la sosyete. Tout zòn ke Alex te gen anprèt sou li yo, misye atake zòn yo e misye fè anpil dega. Kisa k pase? Nèg yo atake depi sou fò jak nèg yo ap atake. Depi avanyè gon sinyal ki voye nan Fermat. Gon nèg ki pase li wouze tout moun ki te nan zòn nan, nan blòk la, nan stasyon an menm. Moun mouri, moun blese, son sinyal ki voye. Pa lontan nèg yo te antre nan yon zòn ki rele Duval. Toujou anlè Petyonvil. Yo kidnape pastè Guito anndan lakay li. Tout se sinyal ki te voye. Mwen te menm alerte moun Girardot m di yo atansyon. Moun Girardot bwa mokèt siveye yon seri de jenn fanm ki pral lwe kay nan men nou. Paske sa nèg yo fè pou yo ka penetre zòn nan pi fasil e yo fè l tou nan Juvena, yo voye jenn fanm al lwe kay e kèlkeswa kòb ou mande yo bay li. Otomatikman ou lwe jenn fanm sa kay lan epi ou wè l kòmanse mennen yon seri de nèg nan kay la tanzantan, pa etone w se bandi k ap pran pye nan zòn nan, sa di yo vini pou yo ka kontwole zòn nan, moun ki gen biznis, ki gen kòb, etsetera. E sa k fè kidnaping nan kontinye pi rèd epa 2 moun yo kidnape nan semèn nan la. E gen yon lòt pratik Ayiti k pi grav toujou. On pakèt moun k ap disparèt. Paske Ayiti gen yon travay gen yon bagay la ki rele trafik dògàn. Nou se yon peyi ki lage, ou konprann sa m ap di w, pa gen ankèt, pa gen envestigasyon, sèvis de ransèyeman, entèlijans sa pa egziste, ou konprann. Donk se yon peyi difisil. Sa vle di ke trafik dògàn la ap kontinye an Ayiti. Gon pakèt jenn fanm, jenn gason la ki sòti pa rantre, yo pa janm gen nouvèl yo. Alòske se pa kidnape vre yo kidnape paske yo pa janm rele mande ranson pou yo. Sof ke yo disparèt. Notre Ayiti cheri. Mentnan, ki sa t rive? Yè mwen te sinyale sa. Lè m pale se e pa paske jisteman mwen gon moun ki di m pral gen tèl bagay non men se bon sans mwen di m ke men sa k ka rive paske m ap swiv aktyalite a nan sans sa a. Plizyè menas te toujou fèt etsetera kidonk Vitelòm te toujou ap chèche yon mwayen pou l gen kontwòl tout anlè Petyonvil. Yo atake yon zòn ki rele Franswa maten an. ki pa lwen mache grefen an. Depi yè swa nan blòk Franswa grefen Duval nan doko. Duval nèg yo ap frape nan zòn ki bay aksè sou Pènye, Dyèk, Jirado, wout frè. Nèg yo se kout bal sèlman yo ap mete nan Bojan, nan Metivye. Se pa de dega nèg yo pa fè. M pa konnen sa k pase, nèg yo atake yon pakèt kote, nèg yo piye boutik moun, yo kraze bagay moun, yo pete bal, yo boule kay. Nèg yo gen lè gen enfòmasyon, gen kèk polisye t rete nan zòn nan. Nèg yo ap chèche kay tout polisye k nan zòn nan pou yo boule, pou yo asasine, pou yo vòlò. Dayè gen yon boutik nèg yo al kase, se boutik yon kòmandan li ye menm, nèg yo konnen. E menm kwè, selon premye eleman enfòmasyon, yo ta pati ak yon frè misye, nan youn nan boutik li yo. Yo kase l, gon kenkayri, nan zòn nan, nèg yo ale, nèg yo bwè byè, et cetera, yo ap byen pase, depi maten m ap lanse SOS. la polis pa fè okenn reyaksyon paske sitiyasyon konplike. M pa konn sa k vin pase, san cha blende, kèlke polisye ta sanble al gade sa k ka fèt. Nèg yo vide bal sou polisye yo. Malerezman m poko gen non yo. M ta swete ke son, bon son enstitisyon an tou ka fonksyone tèt anba. Depi dat sa polisye mouri, ou pa jwenn okenn nòt de la par de la pnh. ki di ke men kiyès yo ye e ou pa jwenn pèsòn ki di sa. Ou pa jwenn pèsòn ki di sa. Le Riche, nimewo a menl sou ekran lap pase la, premye nimewo ou wè a. 62 44, tande wi, ou pa jwenn ankenn nòt ki di ke men kiyès polisye yo ye, ki kote yo afekte, ki sak te pase, okenn nòt jiskaprezan yo ap tann, petèt nan wikend la si yo sonje yo ap sòti yon bagay. Tout mesye nap gade la yo Vitelòm asasine yo anba kout bal Lè kounya ranfò antre giyimè ranfò pote paske m toujou yon ti kras ni wi men fòm fè n tande sa paske yo sou tout rezo yo fò m fè n tande li paske e pa mwen ki envante l, se leta ki mete n la, lapolis ki an difikilte, ban mwen kote nèg yo, kote nèg yo pou n tande sa yo t ap di, an nou ban mwen. Se alèt alèt, nèg Vitelòm yo rive sou nou la, yo menm gen tan fè mò pou nou, nan Franswa egzakteman, nan Franswa, ok, bagay la konplike, finalman yo fè mò pou nou, tout moun nan lari la n ap frape men nou konnen jan tout bagay ye. Nèg yo rive sou nou 3 machin, lòt 2 ap bouche epi nèg yo ap frape. Nou poko gen repons lapolis ditou ditou, sèl ekip sou plas la. Pa gaspiye! Pa gaspiye! Talè talè. Ou wè pa tande sa misye di a. Sal di w la e verite wi. Vitelòm tèlman pwisan. Misye non sèlman l debake ak sòlda, zam, kout bal ap tire, misye gen bakolodè l nan men l pou l ap bouche wout ke lapolis te koupe. Ooh Bayo anpil Bayo anpil wi Eeh Bayo tris anpil Gen nimewo a sou ekran Miker Doreste Tande byen wi Non sèlman e menm sa l te fè wi lè l t ale ki kote peti twoupo nan do akademi an wi Misye debake ka yon ajan BLTS, misye debake a tout bakolodèl, tout blanklanklan li, misye rantre kay ajan BLTS lan, li pete kout bal, misye kraze kay la, li mete dife nan kay lan, epi misye kidnape tout moun nan kay la, li ale avè l nan do Akademi an wi. Mwen menm m pa polisye pa vre, men m gen bon sans. Depi lè Guy yo te yo retire yon byen mal yo vle yon pèd pawòl petyonvil m di yo mesye dayè m t ap pale avèk yon chèf te menm gen non zanmi ki anba lavil lan te non misye te site pou petyonvil gon nèg nan polis la yo di yo gen ase eksperyans yon nèg k ap frennen bandi tanzantan wi yo wè l pou yo kapab oye misye m di atansyon Aladin petèt kabaris la men misye pa yon nèg de tèren vre yon nèg atè a vre selon enfòmasyon m jwenn e m pale a polisye sou travay yo tou mesye paske kòmsi m panse ke m ta fè yon kalite travay konsa pou m pa pale a kèk bon polisye ki sou travay a sa t ap grav anpil sa t ap grav. Oh! Talè, talè, avan m fin ba nou baay sa, se, m te, m te vle nou, m te vle misye salye peyi an, misye, misye la wi, sanble misye pa t gen kouran. E, Chalson, kouman w ye? Se ou? Kouman w ye Chalson? Bonswa TT, se mwen menm, se mwen menm, mwen anfòm gras a Dye, mwen la. Jan ou deja anonse l la, mwen te gen pwoblèm kouran, mwen te gentan kouri fon estrateji voye yon zanmi al fè m jwenn yon ti chaj, konnen gen pwoblèm kouran Ayiti. Donk se ou se ou kap pale Shelson Sanon koman w ye koman w santi w jodi a aprè 10 an w te fèmen dèyè baro finalman jodi a ou jwenn liberasyon w ak ki santiman koman w ye nou pap pale anpil non ou konn bagay yo men di nou non koman w ye pou